La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. C'est la sécurité. Au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut Au moins deux véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans deux semaines, nous mettons fin au désordre. Nan nouvèl la nan Bonjou Ti Malmit, bonjou bonswa tout moun ki konekte nan. Yon plezi pou n retwouve w dèyè mikwo sa a e se lè pou n pote pou ou tout nouvèl k ap domine aktyalite a. Rete la, pran ti chèz ou e si w te prese, gen nouvèl, bagay yo anpil. Jan nouvèl la te anonse a, pèp la pa pran tan pou l reyaji, plis pase 27 endividi, bandi nèg ak zam, pèp la pase yo a lenfinitif e fò m di n se nan tout kwen manchèt koumanse achte pou wè kouman yo pral kanpe kare tout afè bandi nèg ak zam. k ap simen latwoubay. Apre ti makak yo fin tonbe fwa sa a, se sòlda l yo ki swiv li pye pa pye, 27 ladan l yo gentan pase alenfinitif, e se pèp la ki pran desizyon jounen jodi a la a mete tout bandi ò deta de nwi. Genyen gwo koze ki pete sou senatè latibonit lan, sa w tande a la yon pastè salanbe Youri e se sa l bliye l pa di l. Nan tout kote nan Pòtoprens ki fèmen, Bandi je pèp yo leve kanpe e pèp la tou ap file manchèt, nou pran nouvèl nan zòn kafou ayewopò poukwa pa pòtay leogàn se bal k ap tire e tout moun ki nan zòn fò jak yo ta jwenn 3 bandi yo koupe tèt yo epi boule rès kò yo e se sa popilasyon an rapòte ta sanble se gè sivil la ki leve E pa gen kote pou sere bandi an Ayiti. Medam mesye koze yo anpil, moun afè ti vi bon tout dènye enfòmasyon yo e se sa yo konfime plis pase 27 tèt nèg ki gentan mouri popilasyon an awoyo e yo pap bay chans yo kanpe dan di fwa sa yo pral pran revanj pa rapò ak tout bandi kap simen latwoublay Gen 31 jèn gason ki rive tonbe jodi a la. E mwen gen videyo a, e m pa ale an fonkson de enfòmasyon ke m genyen, m gen videyo a. Gen jan ke n ta di a, nou pa rive nan aryèl la, etimi? Nou pa rive nan aryèl la, gen 14 ki tonbe kanapevè, gen 8 ki asasine, ki popilasyon tiye nan tijo, y al lage yo bò devan legliz Sen Lwi, m gen videyo a la. Gen lòt 9 O nivo de Debussy ki brile. Nou gen videyo a, an tou fè 31 jenn gason prezime bandi ke popilasyon an brile jodi lendi 24 avril la. Kounye a di m, nan kesyon Ariel Henry a e blan ta lage? E wi, e pa bliye non, Ariel ap fè fòsil, enben jodi a la li rezime konsèy, li rezime tètren nan avèk li menm Emili Pwofèt, li gen 2 plas, li se minis enteryè e osi. ki gentan pèdi lavi yo nan zòn Dip lan, fòs dèd ke mesye Vitelòm yo bann ti makak sot atake la. Sa vle di, pran 200 moun mete sou sa, men kòm popilasyon an yo wè yo viktim twòp e nou wè moun Kanapevè ak moun Tijo, mwen vle wè kèm yo bay moun Kanapevè, moun Kanapevè tiye 14 men moun Tijo tiye 17. Espiyay la pral kenbe ap rive yon kote popilasyon e jan m wè yo te mande detire maten an la e nan zòn Lebwòs, Jivena, nan zòn e 2006 toujou nan anpil lòt kote e pandan n ap pale avè w Vladimir kafou Almò zòn Nazon ta bloke, Dèlma 24 bloke anpil kout bal t ap tire onivo de Pòtay Lewogàn e nou wè bandi atake baz Udmo a Sityonmas bon pa deba bon istwa nèt. Ebyen, pou Ariel kenbe pouvwa l, li itilize yon kò ki an paralèl avèk lapolis la e lame a, men li itilize l kont popilasyon an. Li itilize l kont popilasyon an pa rapò pou kapab e e kenbe pouvwa l. Ki sa yo fè? Ou pral wè, nèg yo desann yon machin. Lè yo desann machin nan, nèg yo arive, tande byen mezanmi, lè yo desann machin nan, Sa va anpeche onivo de tiyo pou koub bas aspire. Sa va anpeche la pòtay Leyogàn nan anpil koub bas aspire pandan aprè midi an. Ebyen mwen di w, nèg yo desann machin nan. Y ale avèk kè pòpòz, san enkyetid. Sa vle di, nan moman n ap pale la, milis Ariel yo. Yo menm yap defye la police, milis Ariel fò paralèl Ariel mete kot lame a kot la police la epi kap fè travay Ariel la epi jodi a popilasyon nan kanapevè popilasyon nan tijo epi yo tiye yo tiye anviwon 31 milis. Wi se sa medam mesye kanmenm nou wè ke mwen map felisite bon grenn pastè yo e lè vrè lidè nap felisite nou paske nou toujou di li lè li tan pou nou sòti nan silans nou pou nou rantre nan batay lan li pa janm twò ta se pa kiyès ki kòmanse nan men se sitou ebyen kisa listwa pral di de ou de nou menm medam mesye pandan nou wè peyi dayiti ap kraze nou kwaze bwa nou a se moman la tout moun ki antre nan batay lan pou ayiti nou di w bravo Kenbe la, rantre, batay, batay pou peyi an, paske nou wè gen kèk pastè ki konn fè silans, ebyen yo menm yo deside kanpe tout bon pou Ayiti, lè vrè lidè nou salye nou, antwot ebyen pastè sa nou wè ki deplimen Youri Latortue. Satan kap souse pèp la, kap souse lona, jodi a la tout lemond rejtew kòm voryen, Ou pa gen anyen pou di, tande kochon. Bann apatrid. Ou se senatè depatman k pi rich la. Latibonit gen plis plèn pou di li plante tout tan senatè sa ou pa vote okenn lwa pou ta bloke kete k ap antre peyi a. Sa wap fè kou dòmi ayisyen pa vòw la aminada fè flay wou k fè flay se pou remèt konbyen milyon dola manman w gen santan prete pou l peye sou katreven tan se sa pou remèt. Fin nou vòlò peyi ap vin fè demagoji avè don kato ap fè demagoji kidnapè debake bò lakay li ou ka se nou k mèt kidnapè yo. Se pou si antre andan kay yo pran yo. Se nou k enstwi chen an, se nou k ame chen an, se nou k bay chen an zam, kounye a nou pèdi kontwòl chen an. Don kato ap vin di yo debake bò lakay li ou gen depi yo antre yo wèw yap ko ko ko kaka yo epi yo korew se patnè nou ye wi. Vwala vwala vwala salye pastè sa gason vanyan bon bagay frèm mesye an nou avanse prenel. Wi pradel salomon mesye ann avanse eeh m pa tande son an non. Allo ok sanble ke son an pa fonksyone m panse nan kelke segond nap retounen ak son an letan ke mesye yo jis avanse pou nou. E vwala. E jan nou di l, ebyen kanmenm mwen pèsonèlman une fois de plus n ap eskize nou pou vwa en. E n ap raple w pou moun ki ap tande nou la, ebyen pandan wikenn nan, ebyen nou menm ki nan dyaspora, ebyen nou te pran lari pou nou ta e jisteman rele aba aba ensekirite a, aba kidnaping nan, aba vòlè sa yo k ap kraze peyi a, yo pase dat. Pèp ayisyen nou te lanse yon mesaj. Ou te di fòk pèp ayisyen leve kanpe. Mezanmi se nou kap viktim nou pata ka rete konsa ap kwaze bwa nou viv nou wè se ti chen yo k nan lari men nou menm gwo towo yo ki bay zam yo fòk nou rive sou yo tou wi fòk nou rive sou yo lenpòtan li enpòtan ann tou charye sistèm sa sistèm pouri sa wi salomon. Wè ebyen dirijan kew di a e gwo towo yo kap bay zam yo fòk yo wi e kap alimante gang yo paske gon bagay ki gen ou wè si yo te tonbe la yo te gen de ki tonbe la nan sa menm yo konfimel men sa vle di ou ka wè ou konn sa nèg yo kraze pwodiksyon nasyonal la. Yo kraze kesyon agrikilti an. Defwa kounye a jenn gason ou pap ret nan peyi w kounye a pou w plante. Kounye a wap wè kounye a la gen yon nèg ta ba w zam kounye a li lwe w 200, 300 dola meriken ba ou. Wap konn se yon afè li. Men nèg yo yo apovri an di popilasyon pou defwa kounye a lè yo ba w nenpòt myèt moso pou yo kapab al leve goumn. Kounye a jodi a si nap tiye nèg ak sapat. Epi nou ta wè y ap residive ankò, kounye a nou gen enterè pou n al atake Bopalto yo. Pa egzanp, ban m di nou, pa bliye gen yon ansyen depite Pwentè Belize. Lè m te nan palman depi, m konn siye, m konn rache. Jodi a, ansanm de nèg yo sanksyone la, ke nou konnen pifò ladan yo, yo pa bon moun. Men jodi a, ki sa k rete? Alèt popilasyon, Ejodia nou wè Ariel Henry ki gen yon plan makab ansanm avèk ekip li a, kisa ki rete jodia pou nou mobilize nou pou wè kòman pou nou trase yon egzanp jodia lòske nou jwenn nou Nènèl Cassy te site nan kesyon asasina yon antreprenè nan Lwa 42 jodia nou konnen ansanm Nènèl èske nou konnen jan m te di an Kwè ki bann kriminèl notwa ki vin nan ki bò pouvwa la ki abitye konn ranse, koupe, tiye e lè tout moun fè silans paske e yo konn se yon bagay di min lè wap manje ou pa ka pale sa vle di yo gen yo gen zèb nan bouch yo mesye yap manje kòm e bagay men di ou wè konn sa wè konn sa ye Jovenel Moïse ki nan silans dou avè yo lòske pafwa yo bezwen bay li ba yo l Ariel vini kòm nèg yo se si yo konnen toutous. Ou pa lage vyann bay chen, ou lage yon zo, yon zo ki byen, ou lage yon zo bèf, ou bay, ou bay, ou lage bay chen, epi pandan lap grate zo, lap bay zo, enben Ariel li menm ap fè afè l la. Ariel pa lage vyann bay nèg yo, paske li konnen si li lage vyann bay nèg yo, nèg sa yo se, se gran manjè, yap pran yon sèl kou avèk vyann nan, epi yap vin, yap vin anmède l ankò. Yo pral pran lari, yo pral rele aval, yo pral pran dèyè lajan. Enben ou wè sa l fè? Li rale yon gwo bout zo, yon zo bèf. Li lage devan chyen yo, epi chyen yo, youn ala yap goumen la, lè yap jape lòt, kounye la pa rapò avèk zo Ariel lage devan yo a. Jodi a eske nou kapab redi sosyete a wè. Alo? Wè, la ankò tou, nou jwenn nan nòt blan, Ariel Henry jodi a, ki pa alabri, jodi a avèk arive Lula, li pa gen asistans Brezil, li pèdi Brezil nan geto Kògoup la, Lula gen yon lòt oryantasyon, avèk Chili la dimen, ki gen, ki antre nan goch la, nou wè li pèdi, pandan li pèdi kontwòl Chili, kounye a, sa k rete, entènasyonal la, jodi a, lè sa se pa bliye non. Etazini ap gen eleksyon an 2024. Yo te bay Ariel misyon, yo te di la, nou gen yon prezidan pou n tiye, fòk ou, fòk ou, fòk ou mennen plan an byen pou n elimine l. Enben Ariel jwe plan an, yo bay Ariel fè ti tan l lan. Enben kounye a la, ou pral wè Etazini. E mwen di nou sa, e mwen rete kwè, yon jou kòm jodi a la, pou n ap sezi tande. Non Ariel ap nan lis sanksyone yo e yo menm ka vin aretel la. Paske wap majorite nèg ou wè yo sanksyone la tout nèg yo pi fò se ajan cia ye pi fò yo gen 25 ans anba blan men ki fòm rezilta ki lòt gè. Nou menm nou pap preche vyolans medam mesye nou pap preche vyolans men jodia la nou wè pèp ayisyen ki vrèman vle yon chanjman o pli o nivo nou bouke dyaspora bouke sitou nou menm kap travay di kap fè 4 5 djòb. pou ede peyi dayiti, peyi a pa jann pwogrese pa jann avanse jodi a la lè nou wè popilasyon ap boule bandi ap boule ti bandi yo konsa eske sensèman byen ke nou pap preche vyolans eske menm popilasyon sa pap rive yon kote ke yo pral yo ta sipozeman pral boule vòlè sa yo ki kostime yo. Vòlè sa yo ki bay zam ki kostime yo ki ap kraze peyi an pandan dè zane an paske nap gade raj yo genyen sou ti bandi yo men si yo ta pran gwo bandi sa yo frèm bagay kesyon arestasyon an mwen m pa wè arestasyon posib non mesye sa yo m pa wè pèp la k pral arete yo non m pa wè lapolis m pa wè ki prizon nou gen la pou moun sa yo non m pa wè ki prizon k genyen la paske vrè prizon an ebyen nou genyen l. Lè nou wè popilasyon an pran yon pran yon moun ki te konn ap fè kadejak sou pitit li, ki te konn ap fè kidnaping sou fanmi l, tiye l, fè l fè vye bagay, nou wè mesye yo jwenn kawotchou. Eskize m, nou di nou pap fè vyolans, men la a n ap defann tèt nou. Sa se defann tèt nou. Lè nou gade nou gen peyi Dayiti, yon peyi, youn nan peyi ki pi rich nan mond lan, jodi a la a, yo fè peyi a tounen youn nan peyi ki pi pov. Yo fè yo fè n ap goumen ant nou menm. Yo fè Ayisyen ap pran kanntè, Ayisyen ap pran imilyasyon. Men jodi a la, pou se nou k ta dwe ap bay moun viza vin lakay nou, men kounye a se nou k pral kay moun ki pral mande. Yon Ayisyen, nou apeprè 10, 20 grenn moun kouche nan yon pyès kay nan pwogram Biden poutèt ki sa n ap pran imilyasyon. Èske yon lè pèp sa kòm li kòmanse pran ti bandi yo, èske yo pa p rive sou gwo bandi yo? Pandan Luis Abinader ap bloke ap bloke lakay li eske popilasyon sa kounya la pap tou pran vòlè sa yo antouka mwen fè map. Bon Eddy ou byen di e ti bandi e nou menm sa yo ti bandi men men lè yo ti bandi sa yo aksyonè yo panse yo yo mèt de senyè kon yo pral mouri. Elèv sa ap sonje e wi epi a ap vin plen. Bon enben kite yo mwen mwen mwen di nou wè apre apre ti makak nou wè konbyen k mouri dèyè l. Pandan ti makak wè pandan nan yon semèn nan sòti te sòti ti ti makak rive jodi a la ou ka konte gen piskè 50 jenn gason ki tonbe w ap konprann. Se nan jan galon sa, enben gen yon bagay nou te ka itil peyi a. Omwen si nou ta ret nan peyi nou te plante, nou ta itil peyi a yon bagay. Omwen si nou te fè yon lòt bwa, nou te fè yon lòt bwa, omwen gen yon bagay nou te ka itil peyi a. Lè w gade wè 50 jèn gason tonbe nan kisa? Nan pran lajan ak zam nan men yon ekip bann reyaksyonè. Rejim bann nèg nan sektè prive a ki pa kwè nan biznis, ki pa vle dyaspora andedan peyi a, yo alimante bandi, yo peye se de jèn gason di kreye talan pou dyaspora pa janm antre nan peyi a, paske yo di dyaspora gon sèl bagay nan tèt yo, se vin envesti andan peyi a, se vin kreye anplwa, enben ki pap bon pou yo. E nou wè nèg ki nan politik yo, yo menm yo kreye bandi a, Jodi Diaspora gon sèl foli la vin pran pouvwa nan men li e si nou lè Diaspora pran pouvwa nap pèdi pouvwa nèt e gen nan nou kap pran kòd e jan wè Diaspora pati la yo yo san lè yo san lè vin fouge nou la e yap mete nou deyò nèt e sin kite Diaspora. Tèm nan la moun nou pa kounya la pa gen moun ki bezwen pouvwa nou pa bezwen pouvwa on grenn pouvwa pèp ayisyen bezwen li bezwen Ayiti Kounya la mezanmi pa gen moun ki bezwen pouvwa se sak nouvo slogan pa gen moun ki vle pouvwa nou pa bezwen pouvwa nou bezwen peyi dayiti peyi dayiti nou bezwen moun serye moun ki fèm moun ki djanm nou bouke avèk koripsyon an medam mesye nou bouke avèk bwat leta ki nan eta sa koripsyon an dwe fini fini fini nou pa bezwen pouvwa nou bezwen peyi n bak. Tou senpleman, sa vle di fòk moun sa yo kòmanse antre nan panse, mete sa nan tèt yo, pa panse a pouvwa kounye a la, panse a Ayiti, mete Ayiti sou tab la, nou vle Ayiti back, tou senpleman, se Ayiti nou vle, depi yon moun ap pale nou de pouvwa la, ou pa enterese nou, se Ayiti ki enpòtan pou nou. Ayiti se youn nan rezon wap gade pou wè ekip sa nou chita avèk tout moun depi se pa yon moun ki te kòmsi ki te nan lanmò prezidan Jovenel depi se pa yon moun ki wè enterè pal men depi moun nan wè enterè Ayiti nou avèk ou Ayiti se konsa pou nou panse mètnan medam mesye ann renmen peyi nou ann renmen ann kòmanse aprann renmen tèt nou annou renmen Ayiti. Se pa yon misye envante lap envante wi gen 17 lot bandi ki tonbe apre 14 la sa nou fin pale video la se fini challenge moun la fè pou di bagay la nou prezante ebyen nou di w ekri nan 44 45 75 wap jwenn video. 17 lòt bandi tonbe ankò, yo boule yo. 17 prezime lòt bandi tonbe ankò, an n di prezime, e pa jije, e pa anyen. Sa vle di, apre 14 sa, gen 17 lòt prezime bandi. Wi, m gen videyo yo la, mwen menm mwen di w, nan, li te fè 6 zè nan aprè midi, efektivman vre, mwen ale bò legliz Sen Lou Adfòs lan, mwen ale Debisi, mwen ale nan zòn Lagòs, mwen filme, e mwen gen videyo yo la. Al di se pa bay moun ap montrem se bay pa bay se pa nan se pa nan kan bandi m tale peti map we gen 17 lot bandi ki prezime bandi ki tonbe apre 14 lot prezime ki te ki te e boule kay la veve yo sa fè anvi an tou pandan jounen an nou konte 31 jen gason e de prezime bandi. Taïsie, Wi, efektiman vre, e men jodya la, men m gade aprann yo aprann nou la gen 2 lòt la, nou poko konfime la, gen 2 lòt ki ta tonbe la o nivo de Lyankou, wi wè nan konfime anpe pita, si e ta vre la sa ta fè 33, ou konprann sa m vle di la, Taïsie, wap konprann, Mister Say, koulè èske Boulos ki Boulos, Dimitri Vorbe, èske nèg ki nan sektè prive yo olye yo te konstwi lekòl, olye, non e pa se lide sa non. E pè Asoutad yo, kòm yon pè episkopal, nou pran pè Ogisten, m tande yo rele, ki t ap fè pay pase pou Omèl Bèl, nou pran pè, konn sa yo fè? Yo di w, o wi, pè, o legliz episkopal, non episkopal. Men se de vòlè, ki di Women, ki di non Women. Se de gwoup gang. Ki poman dan peyi a. An an bay ou rele pou pastè dey pastè dey ou byen pastè Gérald Paul pastè Gérald bagay legliz tonbe nan vòlè nan koripsyon nan nan tout bagay nan enpòte zam jodia lè w gade pou ta wè legliz Dimitri Vorb Boulos e dòt lòt nèg ki nan sektè prive a pou nèg yo ta met ansanm kreye lekòl lekòl pwofesyonèl kreye anplwa pou de jèn gason aprann sif. Ann konstwi peyi a, ou wè nèg yo pran se zam yo lage, yo apovri peyi a, olye yo kreye richès anndan peyi a di, e ben nap pi fè moun malad, olye pou nal kreye anplwa pou jèn gason, jèn fanm jwenn yon kote pou yo briske lavi, nèg yo yo redwi bagay la, kounye a depi yo redwil kounye a, ou menm kounye a ou pa gen anyen pou fè se kite peyi a, ou monte nan gang. Bon e byen si mwen wè la di wi e nou konnen pa e e la ankò nou wè e sa youn nan pi gwo bandi ki nan ba ti makak la anpil pridans akoz li an kavaj li pa vini kay misye nap gade la bon eske misye pat nan nan nan 14 nèg nan 14 nèg ki boule e e kanavè nou pa konnen paske nèg ki boule bò kanavè vè yo se nèg ti makak ki te an kavaj.